Nou kontan rejwenn ou ankò sou kanal Paula TV lakay Haïti.com nan dezyèm videyo sa a e son videyo ebyen ki fè anpil moun kontan men se konsa tou gen de moun ki petèt E donk e Kris nan moman aktyèl n ap pale la a, paske genyen 3 e gwo politisyen e donk se nan phtk yo sòti, ebyen ke otorite kanadyèn yo pran gwo gwo gwo sanksyon kont 3 nèg sa yo, ke nou pral envite ou dekouvri anndan videyo sa a, enben se 3 nèg yo jwenn ki pa dwat, se 3 nèg yo jwenn ki. Enplike nan dosye louch se 3 nèg yo jwenn ki yo menm enplike doke nan finanse gang, vòlò, kidnapè e ensekirite a nan peyi Dayiti. E nan moman nap pale la a ebyen nèg sa yo gen pwoblèm paske yo pap ka poze kandida nan okin eleksyon nan peyi Dayiti paske nèg sa yo fichu sak rele E donk pouvwa a se fini pou nèg sa yo. Yo ka toujou gen pouvwa nan fè lòt afè yo men kesyon senatè oubyen depite, prezidan kèlkonk pa gen bagay konsa paske ebyen desizyon sa ke otorite kanadyèn yo pran an li pa dous menm pou nèg yo paske yo jwenn nèg yo pa dwat, yo enplike nan move dosye, nan kesyon dwòg, trafik zam. Pou ebyen ame ti jèn nan katye popilè yo, pou ame ti moun nan geto yo ki jodi a la a afè lekòl la pa gen bagay konsa. Men s kisa ki bay absans e lekòl nan peyi a se ensekirite. Nou an novanb lekòl poko ka fonksyone nòmal nan peyi dayiti alòske pitit nèg sa yo ap pran bon jan ebyen edikasyon aletranje. Ke se swa kanada oubyen etazini oubyen an repiblik dominikèn oubyen lafrans. Men quand il s'agit de Haïti, nèg sa yo pa gen fanmi yo Haïti, men yo menm yo poz yo nan peyi a la, y'ap fè e defè, y'ap koupe rache, y'ap koupe plante, donk se sa yo regle epi voye tout kòb yo laba. Ebyen otorite kanadyèn yo nou konnen depi Etazini pran yon desizyon ou mèt konnen Kanada tou swit dèyè'l e ou mèt tann. La France tou pral bay ti sanksyon pal. Sa vle di se 3 peyi, enben se yo kap dirije Ayiti, se yo k fè e defè, e se yo ki mete minis, se yo k mete prezidan, bagay la grav. Antouka, nou pral envite w gen detay anndan videyo sa e pa bliye ou sou tvlakayhaiti.com, se grenn moman pou w abòne ou menm menm. Yon fason pou w ka toujou resevwa notifikasyon nou yo chak lè nou poste yon nouvèl videyo e wap ban nou ankourajman, chèche pasi pala enfòmasyon pou nou pote pou w. Bòn ekout! nap tounen. Dlo Ebyen sak pase medam mesye gen zen nan la repiblik gen zen gen zen medam mesye ebyen pami enfòmasyon nou pral gen poun devlope pou ou nan bilten de fòmasyon sila gwo kouri nan la repiblik e jisteman aprè ke jisteman le gouvèneman kanadyen ebyen vin sanksyone apèn sanksyone la 3 nouvèl pèsonalite politik n ap pale de Hervé Fourcand, Rony Célestin e poukwa pa Gary Bodeau, lansyen lansyen prezidan de la Chambre des Députés. Ebyen mentnan medam mesye nan moman n ap pale la a aprè Youri Latortue avèk Joseph Lambert mesye sa yo yo nan kouri e nan moman n ap pale la e san oubliye yon lòt pi gwo dosye ankò n ap al gen pou nou devlope ebyen nou wè nan moman n ap pale la Pierre Espérance Nan kouri ankò dans la République. Pè Esperans dcpj sot tande l nou pat janm konnen ebyen enfòmasyon sa pat veyikile dans la près dcpj rive odisyone Pè Esperans e pa rapò avèk 13 plent li gen depoze kontre li nan dcpj e nan moman nap pale la depatman deta ta deja mande rapò dodyans lan atravè bini depatman deta mande dcpj pou yo jisteman bay rapò dodyans lan, odyans ke yo sot fè de Pyè Esperans, sa vle di Pyè Esperans nan moman mwen ap pale la a, non sèlman dcpj tande l, men li ta deja jwenn entèdiksyon pou pa fè wonn pòt. Pyè Esperans t ap tante antre nan peyi Meksik, ebyen dcpj mete entèdiksyon de depa, ebyen semen ki sot pase la a, pandansetan nouvèl la pa t veyikile. Ebyen medam mesye, ansanm enfòmasyon sa yo, ebyen sitou dosye Pyè Esperans lan, nou konnen Pyè Esperans, Ki wòl li ta jwe anba tab nan kad pèsekisyon kont ansyen prezidan Jovenel Moïse? Ebyen, nan moman n ap pale la a, medam, mesye, nou kapab di prèske majorite, pou n pa di tout, pèsekitè ki yo menm t ap pèsekite ansyen prezidan Jovenel Moïse, tout mesye sa yo deja nan ma yo, yo deja nan cho la a parapò avèk sanksyon ki kòmanse tonbe sou yo e, yon lòt kote, PS Jonas nou sonje ki te konn toujou ap posede fo rapò medam mesye ki ta konn ap pèsekite Prezidan Jovenel Moïse ebyen li nan kouri nan moman nap pale la ebyen nou kapab di gwo kouri dèyè la repiblik aprè enfòmasyon sa a fin tonbe Jimmy. Wi medam mesye jan ke nap swiv la ebyen jisteman ebyen peyi Kanada ki deside enpoze dè sanksyon siplemantè dè sanksyon siplemantè a elit yo la se elit yo yap frape la. Nou pale de elit, nap pale se se politisyen e teknikman nou konn non yo site nan tout vye bagay men si pou nou ta rete tou dabò avèk Rony Celestin Rony Celestin e e Laynol an nou tou dabò atake Rony Celestin e nou konnen ki gen kay a a ki gen yon kay isi Kanada e ki ki ki vo apeprè 4 pwen 5 milyon zanmi an nou atake Rony Celestin pi pa la swit nap pran rès mesye yo. Ebyen nou kapab di Rony Celestin l'homme fort du departeman du centre ki se li menm ki se li menm senatè depatman du centre egalman ebyen nou konnen Rony Celestin medam mesye non l te site nan moun ki te bay lajan pou te asasine prezidan Jovenel Moïse nou konnen Rony Celestin genyen kòlèg li nan depatman ki nan depatman sant lan. ki menm te akize l kòm moun ki te bay lajan, kòm moun ki enplike nan dosye nan asasina jounalis Néhémi Joseph, ebyen n ap pale de Rony Célestin ki li menm fè ki li menm twouve l pami 3 pèsonalite politik, e Rony Célestin se pa sèlman yon ho pèsonalite politik men osi se yon pèsonalite e ki ki twouve l nan sektè dè zafè lan ki ap ki enplike nan dosye dwòg daprè lè di. ki enplike nan dosye trafik zam daprè lè di ebyen Rony Celestin nou konnen ki posede yon kay ki evalye avèk pli de 4 pwen 5 milyon de dola nan peyi Kanada nou konnen Rony Celestin te di ti monnen sa son ti pay monnen ke li ye ebyen Rony Celestin ki li menm dan le kolimatè di peyi Kanada, ebyen kounye a atravè yon kominike minis afè etranjè kanadyèn nan pa ironi Melanie ki li menm e deklare ebyen peyi Kanada ap pran sanksyon e kont 3 pèsonalite sa yo e sanksyon yo medam mesye sak pi di a sanksyon yo prale jiska yon kote ke yo pral kapab jele tout fon mesye yo genyen tout byen yo genyen nan peyi Kanada ebyen gouvènman kanadyen an pral jele sa e pral. sezi yo. Donk, la kesyon qu'on se pose, èske y ap remèt lajan sa yo, èske y ap remèt lajan byen sa yo bay pèp ayisyen an, nou pa konnen. Men lesansyèl, Rony Célestin, nan moman n ap pale la a, ki li menm jwenn sanksyon pa l apre Joseph Lambert, apre Youri Latortue, Edimi, sa ke pèp la kapab tire de sa, non sèlman mesye sa yo te konn ap dilapide kès leta a, men osi. Dimi gon debleman ki kòmanse ap fèt sou tè nan sektè politik la la, gen yon debleman, mesye sa yo ki te konn okipe sektè politik la enben yo kòmanse ap debleye yo la pou fè plas a lòt ti jèn enben m panse ke jenès la oblije kontan, jenès la gen devwa la poul kontan nan kad jisteman sanksyon kap tonbe la disi e dayè kontre de pèsonalite politik ki yo menm abitye kolabore avèk gang. Fòk nou diw, youn nan youn nan rezon ki fè peyi Kanada eben arive sanksyone mesye sa yo se pa rapò avèk yo enplike nan bay gang e kolabore avèk gang eben nou kapab di ankò yn fwa medam mesye jodi samdi 19 novanm 2022 a la la repiblik kontan konsènan jisteman enfòmasyon resan sa ki apèn tonbe la jodi e samdi 19 novanm 2022 a Djimi. Wi efektivman medam mesye bon la m konnen ke la son kòmansman Se yon kòmansman, an nou kòmanse jwi de sa, epi evantyèlman pou nou mande pou lòt yo. E m konnen gen yon ekip oliga, nou, teknikman yo sipoze rive sou yo. Men annatandan, an nou savoure le peu. Depi kèk tan, se yon ekip bagay negatif n ap ba ou. E lè ou pale jisteman de Rony Celestin, lè ou pale de Fouk, Hervé Foucan, Gary Bordeau, ebyen mesye sa yo, ki sa yo repwoche yo antwot, se paske yo konn ap abitye sipòte gang. Yo konn abitye sipòte, fè des aktivite avèk mesye gang yo, epi yo repwoche yo de kesyon de blan chiman, blanchiman dajan medam mesye, e yo repwoche yo de sa ki gen rapò a koripsyon. Donk se pa yon bagay ki piti, se pa piti, e nou menm sensèman mwen menm m kontan. M pa pral nan rantre nan lojik se ti nèg tèt grenn non, pa gen bagay konsa. Mesye sa yo sa fè des ane. E dè zane ke yo menm yap kraze peyi an. Sa fè dè zane ke yap ankouraje gang, yap bay zam, yap bay minisyon, fòk yo jwenn sanksyon. Evidaman, evantyèlman, sa a pap kapab rete senpleman sou yo menm. Pa bliye nou di jisteman se son dè sanksyon siplimantè. Evantyèlman, fòk yo kòmanse atake oliga yo. Oliga yo pa gen negosyasyon posib medam mesye. Pa gen negosyasyon posib, men trankilman y ap moute eskalye an. Trankilman, trankilman, peyi Kanada, pou pa di Lèzetazini, ap rive sou yo. Pa bliye gen sezi k ap fèt la. Rony Celestin, antwot, ki posede yon kay de 4 pwen 5 milyon, jan nou di, lajan sa a, se pou yo remèt li a Leta ayisyen. M pa p pale w ba, bay gouvènman e vòlè sa non. Se pa de sa n ap pale. N ap pale de yon gouvènman evantyèl ki gen pou moute serye men teknikman ebyen sanksyon sa yo kap pran nan mwen menm mwen felisitel e nou di fòk yale pli lwen sa fè lontan medam mesye sa fè lontan te sipoze gen pran sanksyon kont moun sa yo e sa fè lontan nap mandel sa se senpleman yon kòmansman pi evantyèlman pou nou kontinye rive sou oliga yo mesye pa gen nèg ki kapab e dòmi trankil la la nou an nou avanse frè pam. E di mi li enpòtan tou pou n raple a oditè yo, ebyen lè lè lè 2 senatè lè 2 e senatè m kab di lansyen senatè Youri Latortue di departeman e de Latibonit e e laktyèl senatè di departeman di Sidès n ap pale de Jo e Joseph Lambert ki li menm mesye sa yo te deja jwenn sanksyon yo men daprè enfòmasyon k ap sikile Ariel Henry ta deja resevwa lòd pou ta arete mesye sa yo Ebyen sa ankò ki se lòt pi gwo zen ankò e si tout fwa ke e mesye sa yo aprè yo aprè sanksyon ke yo ta jwenn bò kote peyi Kanada avèk Lèzetazini sitou Lèzetazini ki te sanksyone e Joseph Lambert avèk Huile Latortue donk enfòmasyon ta fè kwè Jimmy genyen e lòd ki ta genyen presyon kap fèt sou Ariel pou yo ta e fòse lajistis ayisyèn Arete mesye sa yo donk eske dan lè zè ki vyèn ou kapab tande dcpj se ke Joseph Lambert li menm se yon senatè ki an fonksyon e li petèt benefisye e sa se kon apèl e se kon apèl donk kan menm men pou Youri Latortue medam mesye nap tann eske yo pral pwosede arestasyon Youri Latortue nou pa konnen men ankò nou wè tèren la ki chofe pa rapò avèk aktyalite a o nivo peyi dayiti. Sitou, ebyen, e sanksyon siplemantè ki bay a 3 pèsonalite politik sa yo, e nou pale de Gary Bo, nou pale de Gary Bodeau egalman, e nou pale Hervé Fourcand, l'homme fort du departement du Sud, nou konnen e Gary, nou konnen Hervé Fourcand se youn nan moun ki non sèlman e nan sektè politik la, men osi ki nan sektè dezafè la, Gar, e Hervé Fourcand ki li menm kap e yo ta repwoche kòm moun ki nan blanchisman e blanchisman e m panse ke. Mesye sa yo kanmenm ki pral fè l'affaire de la population haïtienne sitou aprè sanksyon ki pran kontre yo men osi mesye sa ap gen pou yo pèdi tout sa yo genyen nan peyi Canada donk jan ke nou dil la eske finalman ebyen aprè yo fin jele fon mesye sa yo sezi tout byen yo yo ta sipoze jan ke w dil la remèt yo ebyen jisteman fòtune yo a leta haïtien men se pa Ariel Henry se pa gouvèneman ki la yon gouvèneman ki ilegitime. men de preferans yon evantyèl gouvèneman ki kapab benefisye de lejitimite bò kote popilasyon an, men on atan. Men nou wè yon lòt kote Jimmy, n ap pase a enfòmasyon sila konsènan Pierre Esperance. Pierre Esperance ki a ete odisyone la semèn dènyè pa la dcpj, Pierre Esperance a ete antandu pa la dcpj, ebyen enfòmasyon pa t janm veyikile dan laprès, Pierre Esperance li menm aprè dcpj fin tande l aprè genyen anviwon 13 plent ki depoze kont Pierre Esperance ebyen depatman deta deja adrese a la dcpj via bini pou mande rapò dodisyon dankèt yo sot mennen sou Pierre Esperance ebyen nan moman nap pale la Pierre Esperance li nan kolimatè de di depateman deta ale depatman deta deja egzije a la dcpj pou yo fè yo jwenn jisteman rapò dodisyon lan, donk ki sa k pase, èske finalman Pyè Esperans, èske n kab pale de dia oubyen FBI, èske FBI pral vin pran Pyè Esperans la, nou pa konnen, men lesansyèl Pyè Esperans deja nan moman n ap pale la ki deja gen entèdiksyon pou l pa kite peyi a apre ke l t ap tante antre nan peyi Meksik de fason an koulis, men Pierre Sérance ki li menm a ete kontrent pou ke li te jisteman rete nan peyi a, donk di mi ankò yon enfòmasyon de tay, yon enfòmasyon ki de pwa, donk anpil moun kòmanse la jisteman e gen anpil jwa sitou Pierre Sérance youn nan moun ki nan tèt dwazimen, youn nan moun ki di l se. Li di li se moun k ap defann dwa moun men ki ap jwe wòl mèt dam tanto ki nan sektè politik tanto jisteman ki ap regle dosye pa l an kachèt di m. Wi epi an menm tan epi medam mesye bon e fò nou di l fò nou di l epi fòk nou ale avèk tout senserite nou nou toujou di l hein jojo koke nan gòj yo. Jojo ap jwenn jistis li medam mesye jojo ap jwenn jistis li epi sa kap pase la sa poko anyen e se youn nan rezon ki fè ke mwen menm pèsonèlman map mande nou kontinye batay la kontinye batay la mpa bezwen konn kòmsi nan ki pati politik ke w sòti lesansyèl gon enjistis ki fèt alega de peyi dayiti sa fè lontan yap kraze peyi a sa fè lontan yap bay zam ak minisyon jodi a la on prezidan ki asasine Ke w t ap sipòte l, ke w pa t ap sipòte l, fòk ou kapab gen kouraj pou w di sa pa gen plas li medam mesye. Pierre Espérance nou tout konn ki enplikasyon misye te genyen nan destriksyon masif di peyi ebyen jodi a la le kama mwen menm pa gen pou m gen pitye pou mesye sa yo se pou jisteman se pou yo jwenn sanksyon se pou popilasyon an apre jisteman sanksyon sa yo ki fèt la se pou popilasyon an rive sou yo pase vrè sanksyon an se sanksyon pèp la. Pèp la m poko santi nou. Se pou pèp la bay mesye sa yo kanè wouj paske jodia la si Ayiti nan sal ye la se yo k koz si Ayiti gen tout pwoblèm sa yo se yo k koz si jodia la nou menm ki nan dyaspora nou nan fredi nou sikolojikman nou nan prizon se yo k koz paske se lè desizyon lè movèz desizyon ki yon te pri pa sè zòm la pa sè zajan doub pa sè trèt a la nasyon li tan li lè an rive Pou nou frape yo medam mesye. Lè a rive pou gen de sanksyon. Se pa ti sanksyon viza, bay viza se poko sa. Wi evidaman pi gwo sanksyon yo poko rive men jan nou dil se pèp la ki pou bay li. Men pou nou pale de Gary Bordeaux sa pa etone nou paske non mesye sa yo se tout tan. ap site kote ke Galil ap achte zam ap achte minisyon ap achte pou bay jèn gason epi nou wè mesye sa yo nou rive nan yon faz kounya la entènasyonal lan olye ke yo sanksyone dirèkteman ti mesye gang yo ebyen yo kòmanse yo kòmanse atake lèzelit dayiti se politisyen yo kòmanse atake yo men woww an nou fò rete la laynol fòk nou rive sou sektè oligachi an. Oligat yo fok nou rive sou yo frem an foti pale de sa. E nou konnen lè w pale de sektè oligachi a e oligat yo genyen nan yo ki jisteman twouve yo o nivo di sektè dè zafè genyen ladan yo ki twouve yo o nivo di sektè politik enben nou wè la e pami moun sa yo genyen e yon moun tankou Edwa Bosan ki li menm dan laktyalite kote ke la Unibank ta deja an konfli avèk e E Bosan la, e nou wè Bosan ki li menm deja la, ebyen ki kapab deyò nan kad sosyete anonim sa a de la Unibank, e non sèlman Edouard Bosan ki ki li menm anfas yon moun tankou Bidjo. Chak nan yo sa yo gen gwoup gang yo, e gang nou yo k ap goumen nan kapital la, gen yon gwoup se Jean Edouard Bosan ki dèyè l, e gen yon gwoup tou se Bidjo. Mesye sa yo ki se pa antann yo. Sa ki ap kolabore avèk Kè Izo, sa ki ap kolabore avèk gwoup gang 400 Mawozo a. Donk mesye sa yo tou, pa bliye medam mesye, mesye sa yo tou nan jou k ap vini yo la, y ap gen pou yo rive sou yo, an palan de Jean-Yves Abosan, an palan de Bidyo, tout rès mesye, tout rès mesye yo ki yo menm ap sipòte gang, ki ap fè gang achte minisyon, fè antre minisyon anndan peyi a e nou. Se dwan yo se nan men mesye sa yo ye donk sa vle di nan moman nap pale la ebyen sa ki kòmanse a la m panse ke se jis ostilite a ki deklannche e m panse ke dimi dan lè zè ki vyèn nou kapab atann a lòt nouvèl sanksyon ki kapab tonbe sou lòt mesye ki yo menm tou yo nan sektè dè zafè la byen ke 3 mesye 3 pèsonalite politik sa yo nou pale la an di 3 pèsonalite sa yo genyen non sèlman ki gen pye yo nan sektè dè zafè la men yo si. ki gen pou yo nan sektè politik la, sa ki ansyen senatè e sa ki aktyèl senatè. Donk, sa vle di, popilasyon an deja la a pral benefisye de sa k ap fèt la la e sitou dosye asasina prezidan Jovenel la e prezidan Jovenel ki li menm, lòske l t ap dirije, te gen majorite mesye sa yo ki te antann yo. ki t ap pèsekite l enben jounen jodi a nan n ap mande jistis pou prezidan Jovenel enben jistis la menm si lajistis sosyal poko deside men sepandan nou wè mesye sa yo lalwa di kama kòmanse jisteman tonbe sou yo e gen anpil la ki nan kouri e pou m pa di nan moman n ap pale la prèske majorite mesye dam ki te konn ki te kont prezidan Jovenel ki te anpeche l travay yo enben popilasyon an m panse ke nou ka kòmanse bat bravo paske ke lon vè ou non. Ebyen nou wè la nati kòmanse ap fache kontre yo sa gen wap wè gen la menm imigrasyon nan repiblik dominikèn kòmanse ap voye tounen donk sa vle di nou nan yon sitiyasyon la nou nan yon moman la ke nou wè la nati ap aji kont mesye sa yo e ke kèlkeswa kote yo pase sa ki gen pitit yo pral voye yo pral voye ba yo anndan peyi a la pitit yo pral jisteman oblije vin nan pran sann kawotchou a sa pitit yo oblije ap oblije antre la pou kidnapè yo. Kidnape yo tou, paske se menm mesye sa yo ki ganserize peyi a, se menm mesye sa yo ki te gon diskou vyolan pandan dènye dènye ane yo menm pase ke Jimmy kanmenm popilasyon an kanmenm an jwa pa sitou apre jan de mezi sa ki pran pa pa le Kanada e Lèzetazini Jimmy. Wi efektiman medam mesye donk pou ou menm ki apèn branche la ebyen sanksyon ki apèn tonbe et bon côté et gouvernement canadien et directement via ministre affaires étrangères en parlant de madame Jolie Mélanie Jolie si n'a dans tout l'an là eh bien oui c'est jeudi à même trois nouveaux sanctions entre autres pour les personnalités les élites les politiciens en parlant de Ronnie Célestin qui passait de, de, présentation, mesdames, messieurs, en parlant de F.V. Foucan, Gary Bordeaux. L'impunité n'a pas d'option. Enpinite an pa gen opsyon enpinite en enpinite an pa gen plas li la e sensèman nou konnen mwen menm pèsonèlman e kòman ke mwen mwen yon ti jan amè avèk gouvènman kanadyen an kòman ke nou menm pèsonèlman nou tout e nou a nou souvan al devan biwo premye minis lan ebyen lè nou al devan biwo premye minis lan nou pa ale konsa konsa medam mesye evidaman nou gen dè pwopozisyon ke nou toujou ap fè. Map salye Bertha komite san pou san diaspora map salye Bosta fondasyon Bosta drum Sara map salye e tout lot moun yo ki toujou kanpe ou menm ki konn soti byen lwen Ottawa anba nèj lè nou devan biwo premye minis lan nap mande nap fè pase revandikasyon nou ebyen tout sa yo se rezilta nou toujou dil pafwa sa pran 10 moun sa pran 20 moun ki soti nan lari men lesansyèl Fòk gen yon aksyon k poze jodi a la, gouvènman kanadyen an atansyon, gouvènman kanadyen an se yon gouvènman ki an minorite, gouvènman kanadyen an konsyan ke l bezwen vòt nou, gouvènman kanadyen an bezwen vòt nou e mwen menm pèsonèlman mwen te di sa lè nou t al devan biwo premye minis lan m te di premye minis atansyon pa bliye ke w gen yon gouvènman minoritè an tou moman w kapab tonbe jodi a la. Kiyès ki vote pou Lucas ladan e pati p e liberal lan se mwen menm se nou menm ayisyen se nou menm imigran donk le kri di pèp ayisyen kòmanse ap fè tande l men jan nou di l an nou pa nou pap fè demagoji m pa vle pou ke se youri latòti senpleman nou pa vle pou ke se se se se ève foukan senpleman fòk nou atake lòt etaj la. Kontinye frape mesye sa yo, bravo! Men, nou pap rete la. Paske nou pap aksepte pou Lèzetazini pwoteje oliga yo. Nou pap aksepte pou peyi Kanada pwoteje oliga yo. Donk, silefo, manifestasyon pi rèd pou nou pase revandikasyon nou. Se enpòtan. Lionel, An nou avanse, medam, mesye. Men kanmenm, 3 nouvo sanksyon ki tonbe la, e se pa yon jwèt kanmenm, fò nou pran sa avan. Nou pral fè yon ti pale avèk Nèlus talè. Wi, Lionel. E Jimmy jiska prezan e gen de moun ki ki yo menm toujou nan e ann di nan gouvèneman an ki e sou plas la gouvènman Ariel Henry a lè w pran moun tankou André Michel Rosemila Petit-Frère e anpil moun espere ki lè le Canada Lèzetazini ap rive sou mesye sa yo ann atandan ke yo rive sou pase Ariel Henry menm si kan menm li menm fè primati la dosye l kan menm rete pandu. Menm si jounen jodi a la a, Ariel Henry benefisye yon sipò tanporè pa via kominote entènasyonal la men kan menm dosye l rete pandu. Ke lonbè ou nou y ap rive sou li. Men ke lon, men pou moman n ap pale la a, la keson kon se poz se se André Michel, Rosmy la Petit Frère, yon moun tankou yon moun tankou Ricard Pierre ki gen pou l revoke Bellèze Kiviène se youn nan moun nou konnen. Lèzetazini ap fè presyon pou Ariel revoke misye, men nou wè André Michel ap fè defans li, André Michel anonse si Ariel revoke Ricard Pierre lap pase an opozisyon, lap pran tèren an, kòmkwa l pral tou ret nan manifestasyon ankò, men pou moman nap pale la a, youn nan 2 moun ki pi enfliyan k rete la a, ki ta pèsekite prezidan Jovenel Devo k rive sou yo, e anpil moun ap tann, se Rosemila Petit Frère avèk. Andre michel pran andre michel paka pile andre michel jisteman li gen deja gen dosye pal men finalman eske finalman nap tann kilè sanksyon pa mesye sa yo paske andre michel kan menm se manb fondatè 509 fantom andre michel se kòlèg vitelòm li ye men nap tann dim. N ap di Elaniol ban m yon minit. Bon nou pwofite salye frè pa nou. Medam mesye nou menm an nou mande Nèlus pou l pran responsabilite l se san filtè nou ale bò isi an. E jodi a la gon mesaj ki lanse. E nou menm ki se jèn, nou menm lè jèn lidè, nou menm ki se avni peyi an, vrè avni peyi an, nou menm ki pa jann pouse jèn gason e pran zam, nou menm ki kanpe k ap mande jistis pou pèp ayisyen. Ebyen se pou nouvèl jenerasyon sa wè jou nouvèl politik pwòp lan ebyen se sa ke nou bezwen la moun kòmsi ki pap batay pou viza moun ki pa gen vye dosye ebyen nou menm kòm jèn gason pran desten nou an men e se youn nan rezon ki fè ke nou di Nèlus pran pran pran desten w frè pa m nap salye w Nèlus kòman nèg ye. Bonswa Jimmy, bonswa tout moun, m salye tout Super Branche yo ki toujou avèk nou. Mesye bon m salye espesyalman Ayisyen k ap viv o Kanada yo, sitou sa ki konn soti nan lòt peyi vin mande mouvman yo, jan m te toujou di l la, mouvman yo ap bay rezilta. L ap bay rezilta paske nou wè tout desizyon k ap pran yo pase dirèkteman pa Kanada. Sètènman gen de moun k ap plenyen. Poukisa se moun nwa, se moun ki sanble avè nou? Moun ki sanble avè w la, se moun ki wè bagay la menm jan avè w. Se moun ki wè byennèt popilasyon an. Se moun ki wè byennèt peyi a. Moun nan te gen dwa blan, li te gen dwa milat, piske li sanble avè w, si l wè bagay yo menm jan avè w. Se pa paske moun nan gen tèt grenn, ou gen tèt grenn ou di nou sanble. Non, sanble a e pa fizikman. Se nan ideyoloji, se nan panse. Donk nou kwè jodi a Jimmy se yon kòmansman e jodi a deja gen 7 moun ke blan an mete de kote men mentnan lè ayisyen yo dwe mete yo debou pou yo mande non sèlman koupe viza, sanksyon men fòk moun yo al nan prizon e nou menm nou pral mande fòk gon yon konstriksyon yon prizon spesyal ki fèt pou se kriminèl asasen. e nou felisite le gouvèneman kanadyen ki, jodi a, mete l sou de pye fèm. Kanada pa t janm fèm konsa nan yon seri de bagay. Jodi a, nou konprann sa k ap fèt yo e blan kòmanse ap aji. Nou menm, nou kwè se yon debliyaj teren. Tout moun ki anpeche popilasyon an fonksyone, anpeche popilasyon an. Pa bliye, m wè gen moun k ap di yo sanble. E sanzoubliye resamman la a, Willow Joseph, ansyen senatè, Depatman Sant, zanmi Rony Celestin ki sot sanksyone la pa Kanada, te di konsa Rony Celestin te finanse, li te finanse lasasina de Prezidan Jovenel Moïse. Mentnan m pa konn ki sa w de moun ki sanble avè nou. Sa vle di blan li menm, li pa prese menm jan a tout moun. Li la pou afè l e li prale egzakteman kote l gen pou l ale a. E li gen yon kote pou l kòmanse, fòk gen yon pwen de depa. E nou kwè nou menm sa a se pwen de depa. Kilè lap bay rezilta poul bay sonje nou te toujou dil kelkeswa fason liye lap gen pou nou delivre nou pa bezwen konn si e mouri yap mouri si e nan prizon yo prale.